Ou menm dyaspora ki renmen Ayisyen, ou menm dyaspora ki ta renmen ede Ayisyen, jodi a jwèt pou ou, jwèt pou ou konpè pou w kapab tounen yon sponsè pou w kapab mennen yon grenn Ayisyen vin bò isi a. Gen yon òganizasyon k ap peye tout frè yo, ou menm ou sèlman ap yon sponsè. Donk pou w kapab fè sa, rele m 954.